Sèvis Maritim et de Navigation d'Haïti, Semanah, ap onore Josh Casimir ki adwat mwen, ki se yon jèn gason de 20 tan, moun Lagonav, ki te nan bato ki te fè nofraj samdi 14 me a nan zòn Lagonav. e kote gen plis ke 3 moun ki mouri e 5 moun yap chèche toujou e ki te gen 11 sivivan. Ebyen nap di e nan pandan nofraj sa a, Jòj Kazimye kòm nou tout konnen l nan tout peyi a, enfòmasyon sikile atravè tout rezo yo e atravè tout medya nan peyi a deja e kote Jòj te li menm pou kont li, te sove san se 3 moun, 2 moun youn ki te chak bò li plis yon timoun ki te sou do yon lòt nan moun yo, sa vle di ke Jòch a li menm sèl te sove plis ke 3 kretyen vivan nan nofraj sa. Premye, pèmèt nou voye senpati nou bay fanmi viktim yo ankò yon fwa. E de e nofraj sa a, e n ap di ankò yon fwa, Semana ki wòl li se pèmèt ke gen yon navigasyon ki fèt an tout sekirite, n ap travay, n ap kontinye travay pou n pèmèt aske nou pa genyen moun ki viktim nan travèse nan lanmè. E. Men sepandan, n ap raple ke nofraj, aksidan, sa fèt toupatou sou latè. Men sepandan, sa ki grav lè nofraj ak aksidan fèt, se lòske sitwayen yo, kapitèn bato yo, pa vle mete jilè de sovtaj ki kapab sove lavi yo. Sitwayen ayisyen k ap viv ni isi ni aleksteryè, tout aplodi Tout kontan, tout voye gwo kout chapo bay Jòch pou esplwa sa l fè paske l sove plis ke 3 moun. Nou menm nan Semana, youn nan bagay ki te atire atansyon nou e youn nan rezon tou ki fè ke nou vle onore Jòch maten an, premyèman se sektè nou, sektè daktivite nou ki se lanmè. Dezyèmman. Honneur et mérite à Josh Casimir pour avoir contribué à la sauvegarde de vie lors du naufrage du navire de cabotage Étoile Brillante dans la nuit du 15 au 16 mai 2021. Port-au-Prince, le 21 mai 2021. Merci anpil Josh pou tout sipò, tout kout men ou bay avèk tout fanmi sa yo e tout moun ou te sove nan kad nofraj sa. Semana ap remèt avèk Josh tou yon meday Semana pou Gwo travay de solidarite, de soutyen sa a, de fratènite, de lanmou sa a ke l te ofri avèk tout zanmi, kanmarad ki bò kote l. Men sepandan, n ap di nan youn nan valè, nan youn nan valè ki pèdi yo, se benevola. E Jòch, se san ke l pa t konnen li ta pral jwenn plak, li ta pral jwenn. Meday, li te sove lavi moun sa yo e avèk ti pitit gason twazan an. E nou kwè ke jodi a, ankò yon fwa, fòk nou kiltive benevola, se pa paske ba la pa gen kòb, ou pa pote sipò avèk moun ki an danje. E, ankò yon fwa, e li enpòtan nan katye nou, nan zòn kote nou abite, nan fwaye nou, nan anviwònman nou, nan lari a, lè n ap mache, lè yon moun an danje, Fòk nou prèt pou n pote l sekou e se yon ak louwab e se pou Dye. E ankò yon fwa n ap remèt e e plak donè sa a a Jòch ki te patisipe meday sa a ki te patisipe nan sove lavi kretyen vivan sa yo ankò yon fwa nou di laprès ki te rele m spesyalman e kote l te fè chèf de kabinè l pale avèk mwen, kote li voye yon kontribisyon an espès pou ke Jòj kapab swanye blesi li yo. Paske Jòj, pandan sovtaj la, pandan li t ap sove moun nan lanmè a, enben l te gen yon kòd ki te pase nan ren li, enben kòd sa a avèk sentire yo te blese l. Enben pou l kapab swanye tèt li, enben premyè dam nan Madam Martine Moïse te voye yon kontribisyon spesyal pou Josh pou ke li kapab al wè medsen pou l kapab swiv yon tretman pandan peryòd difisil kote pou l kapab swanye blesure sa yo. N ap di mèsi a Premyè Dam nan espesyalman a biwo Premyè Dam nan ki te panse kòm nou konnen l deja Premyè Dam nan se yon moun ki sansib anpil a doulè kretyen vivan e chak fwa l gen okazyon pou l patisipe, pou l kontribye, pou l pote sipò li avèk de moun ki viktim yon fason ou lòt, li toujou fè li. Nou sonje nan nofraj ki te fèt L'Île de la Tortue a, li te pote kout pa li, kout men l e bay popilasyon Île de la Tortue ki te gen moun ki te mouri, yo te kapab fè fineray yo, li pote sipò l a Jòj nan okazyon e blesur li tèt aprè 13 heures de tan nan lanmè dise tèt tan sa di ke se kan menm kò a pa yon fè li dwe repoze l li dwe pran swen ki nesesè la ankò yn fwa nap di premyè dam nan Martine Moïse mèsi pou nan non Jòch e nan non tout viktim e nofraj etwal briyant lan. Merci anpil pou prezans nou maten an la presse. Genyen moun wi la ki. Map di bonswa ak tout moun. Map salye staff biwo Semana. Map salye staff Rès lan. Map salye mis yo ki te banm yon swen nan lopital lan. E map salye moun ki te edem. sove vi bebe an bon jis mwen bezwen yon ankadreman poum ede moun yo sove vi yo mwen ta renmen poum tèmine etid mwen poum ale nan inivèsite pandanm nan inivèsite an poum ta ale pran yon kou poum te ka naje plis poum ede Pèp gonave an ayiti anpr ayiti pèp ayiti an e sove viv. Alò direktè jeneral te pale de yon kontribisyon ke premyè dam nan li menm li fè. Te vle pou leta ede m paske vi m vi m an danje vi m an danje jis mwen vle pou leta ede m paske vi m an danje e lè fini. Pyès mwen pèdi tou, mwen te vle pou yo te ban m yon otorizasyon pou m te kapab ale fè yo vit. Ok, nap al gade sa a Josh, nou pa bezwen al pi lwen, nap gade kòman n ka fè papye sa yo rapidman pou nou kapab jere sa a, nou pa gen pwoblèm. Men fò nou di tou genyen prezidan asosyasyon maren pechè nan Lagonav ki la avèk nou. E fòk nou di ke asosyasyon pechè maren Lagonav se yon asosyasyon n ap travay avè l depi lè n antre nan Semana e ki te pote gwo kolaborasyon tou nan sove vi moun yo e ki akonpanye Semana tou nan kad travay l ap fè nan Lagonav. Sepandan, sa ke mwen menm, mwen se prezidan sendika dè maren pou Lagonav. Rezon k mete m nan sektè sa a, se paske an 86, manman m ak papa m te nofraje pandan yo t ap sòti di kote de Miragwàn. Yo te twouve tè Lagonav. Yo te gen yon pitit gason ki te rele Gito, se li k te swiv mwen. Manman m a papa m fè Plis de 2 semèn nofraje. Yo pa t konn dlo, yo pa t konn naje, yo pa t konn peche. Men, Bondye te sove yo. Donk, ki pèmèt aske k bay douz pitit lavi apre. Sa te pouse mwen, m te di apati di moman ke nou rive o nivo, sa te pouse m pou m te anbrase sektè maritim pou n te mete l an valè. E ke sa pa regrèt mwen ke nou te anbrase sistèm sa a. pou ke jodi an, Lagonav ki se yon zòn kotyè, kote ke se la moun trafike, e san trafik Lamarin pa gen prèske lavi a Lagonav, donk sa te pouse nou pou nou te anbrase sektè a, pou nou te mete l an valè. Mete l an valè se kwa? Se chita avèk sektè ki reji sou domèn nan, ki di ke, swadizan se Mana, APN, tandot, Gadkot, pou nou chita pou nou wè ki sa nou kapab wetire, ki sa nou kapab mete pou pèmèt aske nou pa debouche sou yon seri de katastwòf. Donk nan laj mwen, pou m pran Lagonav de lotr kote, y a 37 nofraj. Sa ki pase le 15 lan fè 38 nofraj kote ke nou menm nou kosyone. Donk, m kwè ke jodi an, a direksyon sa a, depi lè Direktè Jeneral Prevo la a, gen anpil travay ke nou fè Lagonav San ke m pa kòmanse di 1 2 3 4 men sa ke yo ede nou rezoud a la Grenad. Sepandan, le malè existe. Pa gen pèsòn moun ki ka epanye malè. Se sa k fè li mande anpil pridans nan chak sa w ap egzèse nan lavi w. Paske, nou menm jounalis yo ki la a, nou ki nou ap sòti deyò a fò n fè anpil pridans. Paske nou kab sòti la a, egal ou konnen, yon lòt pwoblèm pase. Se sa k fè chak moun dwe veye tèt ou de manyè pridans nan chak sa w ap fè. Paske, menm Labib di, Lè w vini pou fè byen an, anpil mal parèt. Donk, nofraj sa a ki fèt la, m kwè ke nan chita nou fè avèk kapitèn yo, maren yo, nou di yo respekte tout prensip ke semana bay an tèm de lòd. Donk, maren an ki fè nofraj la, etanke mwen menm ki se papa yo, ki se sendika k ap kwape yo, ki defann yo, mwen m ba l tò. M ba l tò de manyè rebèl, paske li pa dwe soti san otorizasyon Semana. E Semana sipoze ekspètize l jistavan ke li pran lamè a. E non sèlman li rebèl, m kwè ke le 5 oktòb li te gen yon sanksyon, Sanksyon sa a te virèman vin apèn leve. M kwè ke te gen menm manda te fèt pou li. Lòske sa te vin devan m, se paske yo te mete yon alèt pou pa gen vwayaj. Li ale l dekonekte yon bato san kle, li fè konbinezon, li sòti avèk vi moun yo. Mwen m te mete dèyè l tou, pa bò kote Semana, pou m di ke li dwe arete. E se si, sa te fèt, li sanksyone. E se si se li menm ankò ki ban mwen jan daktivite sa. Men sepandan, malgre nou pa t fè sa a tan paske l pa t rive sou nou nan lè bonè, men nou te mete tout kondisyon an plas paske nou konn sektè a, nou konn Lamarin nan byen, kèlke pa. Nou al gade ki kote nofraj la te fèt e n al gade ki kote vrèman kouran an mennen moun yo pou n te ka al bare, pou n te sove dè vi sa yo. Donk sa vle di ke mwen onore Josh de se sans pa rapò avèk aksyon l poze, men konsa tou nou menm si nou pa t teknik pou n te fè kontak avèk gadkòt elikoptè epi se mana, E son gwo gason se sa vle di nou wè direktè prevo kout men son gwo gason kla son gwo gason kla sa vle di lè yon gason kout li danje e ou rele l a minwi ou jwenn li ou rele l a inè ou jwenn li e li prè pou l kolabore e m kwè ke pi gwo aksyon ke yo te fè k ret nan lespri m se yon bato k rele bob rousse ki te soti siman dayiti sina li te pase karyès Bato sa a chavire depi nan madi a 11 è diswa, nou te vin rekipere moun ki te sou li yo nan jedi konsa. E a la minit ke nou fin rekipere moun yo, n voye yo lopital, lopital di ka a depase yo, a kelke minit nou kopye yo, avyon gentan vin pran moun yo. Sa te touche m, m santi ke si yo jwenn Lebra, Se pa menm nan kad politik ke nap tire kòd nou ka fè gwo bagay. Nou ka fè gwo bagay. Paske Sendika dè Maren de Lagonav li vle kolabore a nenpòt moun ki gen volonte e nenpòt moun ki dakò pou l mete tout mezi yo an plas pou sove vi e byen nan sistèm nan. Donk laprès ki prezan, m kwè ke nou nòt la gen tan ale. Direktè Chanpay ki la a, s on gwo gason. Mwen menm dèfwa l konn reveye m nan kabann ki konn reveye m a minui pou l mande m kòman sitiyasyon an ye. E nou menm tou nou kanpe pou nou rann tout bagay aksesib. Dèfwa lè yon moun fè sa ki byen ou pa jwenn onorasyon nan peyi a. Men, mwen menm mwen gen lekouraj pou m di sa w fè a pa bon, men m gen lekouraj pou m di sa a bon. Mwen bat yon gwo aplodisman pou direksyon sa a ki la jodi an, ki mete tèt avèk nou pou nou kapab regilarize lè choz ki pat konn fèt. Mèsi. M ap di, m ap di ankò ke gen. Non mwen se Prezidan Mathurin epi mwen dirije sektè. Prezidan Mathurin Lavaud. Prezidan Mathurin Lavaud. Se asosyasyon an se CIMAG. CIMAG ki se Syndicat des Marins de Lagonav.